Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon bon jan map gade la kesyon map poze eske fineray jovenel ap fèt tout bon vre. Paske sa kap pase devan je nou la a, ebyen se tèt chaje. Antouka, e konsènan Martine Moïse? M ap poze tèt mwen kesyon pou m mande, si fineray sa fèt, kòman Martine ap ka fè kenbe? Paske nou te gade lè yo t ap rann omaj. ak Jovenel Moise nan channmas ebyen Martine Moise pat kapab kenbe dlo e pa rapò ak fineray la ebyen se pral tèt chaje. Gon bagay pou nou konprann men jist avan map di nou ke ansyen kouple prezidansyèl la Michel e Sophia yo te al wè Martine men je fè yn tit remak a travè la foto de circonstance nan foto a ou kapab gade pwen Michel Martelly ki rive epi Sofia dèyè li. Men genyen yon ajan de sekirite ki fikse Michel Martelly. Eske nou sonje ajan sekirite sa li menm ki depi nan èpòt lan, ki avèk bra li fèmen dèyè do Martine Moïse, sa vle di kisa? Sa vle di je suis près à tout, mwen prè pou m mouri pou ou. E jiskaprezan nou ta kapab di ke ebyen nèg yo toujou la. y ap veye Martine. E lòt bagay pou n konprann le fèt ke Martine Moïse genyen sekirite blan avè l sa vle di ke yo pa fè ayisyen twòp konfyans. Konprann byen wi, ou wè blan an menm lè blan an ta patisipe nan yon kou ansanm avèk ou, tande byen wi son egzanp wi mwen pran, men imedyatman l fin sispèk ke ou son konze ebyen l ap veye w li menm tou. Paske blan an, lè l ap fonksyone avè w, li vle pou se yon moun ki gen karaktè. Ebyen kounye a la, ann wè kesyon Martine Moïse. Kòman li pral fè kenbe? Nan kesyon lanmò, lè w gen yon moun ki mouri, yo mete l nan mòg, ou enpe atriste. Ou wè m di sa? Ou enpe atriste. Paske l poko kite w nèt. Tanzantan ou ka al wè kadav la. Men ou wè jou fineray la. Se lè sa a vre ou konnen moun nan mouri. Lè w kanpe devan legliz la, y ap simen kout fanfa, y ap chante mès, epi lè y ap sòti avèk kadav sa a, yo pral mete l nan twou, se lè sa a ou konnen moun nan mouri. Se yon premyè dam se vre. Men ekoute, lemosyon li pli fò ke tout bagay. Sa kapab rive ou fòse tèt ou pou di ke ekoute m pap fè lèd. Epi e gade w gade w wè lèd la pran w. Dèfwa anpil moun ki gen pwòch yo tonbe, ki yo menm al nan fineray. Pwòch sila a, epi se gade yo gade yo e yo atè y ap dyayi. Men jan Martine ye la a, n panse ke mesye sekirite sa yo, yo gen nan men yo toujou, paske fòk yo fè trè atansyon si oka ou Martine ta pran kriz, paske pa bliye se yon moun ki pa fin anfòm e nou swete ke Martine kapab ame li de kouraj. pou li swiv fineray yo. Fòse kenbe emosyon an paske se deja yon moun malad, nou pa ta swete ke yon seri de bagay rive. Paske si n ap gade sou imaj nou te wè nan Channmas yo, pa egzanp imaj sa a, Depi m monte prezidan, Peyi a pa janm stab. Se yon goumen. Poukisa goumen an se paske mwen fouye men kote petèt m pa t dwe fouye l. Men m ap tou di nou sa jodi a. M prezante pèp ayisyen an eskiz mwen pou enstabilite politik la. Paske yo soufri. Yo soufri anba kidnaping, yo soufri anba ensekirite. Men map pwofite di moun sa yo kote m fouye men m yo, map kontinye fouye l pandan 1 an k rete a. Paske sa k rete a, se pa pou ou l ye. Se pou moun sa yo m prezante ekskiz la. M pap janm sispann fouye men. E si nou kontinye goumen ak mwen, moun sa yo, m ban nou garanti, se nou k ap pèdi batay la. Paske popilasyon an konprann. Zye l ouvè jodi a. Zye l ouvè paske sa va k menm 20 milyon dola a. M poko depanse 10 milyon dola ladan. Epoutan, prèske tout peyi a gentan jwenn moso kouran. Sa poko fin sa nèt. Men, m pa depanse 10 milyon dola pa mwa non. Prèske tout peyi a gentan jwenn kouran. Pa gen ti pas kout. An nou mete men ansanm, frè m ak sè m ki nan opozisyon politik, an nou kòmanse demake nou de, paske gon gwo pwoblèm. M wè gon, se tankou son leman, gon, gon, gon bagay ki kole la a. An n dekole l. Paske moun sa yo, m vle pale de sèt mafya kriminèl deta, m vle pale dè zoligak kowonpi de se peyi, m vle di yo jodi a, 7 fevriye 2021 an, la batay ne fè ke komanse. Je sè ke la guerre nè pas nè pas ankò gaye, men m ap di nou sa ke popilasyon ayisyèn nan l ap genyen gè sa a. Paske gè a, l ap pran dizan, l ap pran kenzan. Se pa tan menm prezidan an la ke l ap fini. Men m di nou sa, nou pa ka fèmen je moun sa yo ankò. E m ap di nou sa, pa gen okenn prezidan ke nou ka fè pè ankò. Menm jan mwen menm, tout kalite pwoblèm, tantativ koudeta, tout kalite tèt chaje, men m la a. Paske le pouvoir vient de Dieu. Se Granmèt la k mete m la a, pèsonn pa konn kòman m fè la. Se li sèlman. ki ka deside de lavi m, pa gen pèsonn ankò. E se pou m di nou ke m pran desizyon pale avèk nou konsa pou nou konn detèminasyon m paske m pap ka nan bay pèsonn lapawòl pou m di w ke m pral sispann nan fouye men kote pèp la gen ti rès afè l la. Ti afè pèp la, ti rès la, kòmanse mete yo deyò, pote yo ban mwen, pa fè m nan. Pa bezwen nan kont avè nou mesye, m pa vin fè sa, m pa vin nan kont avè nou, pa gen se sispann Bon regleman pa gate zanmi mesye. La ou kapab konprann ke nan fineray la ebyen li kapab kriye antouka nou menm nan RL prod nou swete.